Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la ebyen nan kad emisyon sila nap rete sèlman nan peyi dayiti nou pral fon rale mennen vini la konsènan de dosye pastè amèl laflè ebyen pwofèt makenson li menm li sòti nan silans li makenson salanbe Pastè Amel Lafleur, Mackenson Dorilas, di lòm pinèz, li lonje dwèt li tou sou ministè dè kilt ke l ta trete kòm dan pouri paske dènyè fwa li menm li te pale l te di pou medam yo degaje kou mèt Janjak pou yo okipe yon pitit ke yo genyen pou pitit la pa tonbe nan gang li di ministè dè kilt te rele l yo fon redi zòrèy li men yo te site non Amel Lafleur nan kadejak yo pat fè anyen pou sa e li di bon kòm kounye a la nou wè Amel Lafleur li menm Amel Lafleur ap fè bagay yo live sou entènèt la Amel Lafleur ki pèdi je crois en Dieu li kap peze dèyè pitit la an dirèk Amel Lafleur kap montre moun yo sa k rele pozisyon kwaze Amel Lafleur li menm kap woule tete manyen dèyè peze dèyè bay tap kap bo sou bouch. kap di pitit la li gen gwo bagay douvan l, Amel Lafleur kap di ti pitit la ke sa l genyen an e kèlkeswa nèg li ta pran an se prete l ap prete nèg la li paske se pou li l ye. Antouka pastè Mackenson Dorilas li menm li sòti nan silans li jodi a la, misye kase mete nan men Amel Lafleur e fòk mwen di nou pwofèt Mackenson li menm li pat mete dlo nan bouch li, li mete pou tout bon nan pip. Pastè Amel Lafleur. Lòt dosye, sè ke komisè gouvènman Pòtoprens lan li menm ki se Jacques Lafontan, li sòti nan silans li tou nan kad yon entèvyou li te akòde e radyo Telescope nan kad emisyon Haïti Débat enbyen li ta fè kwè demen maten a 10 è pil lap tann Amel Lafleur li menm nan pakè a sou lalua anba pi ba imigrasyon E li ta fè kwè Amel gen posibilite pou l ta pran 1 an prizon pou zak malonnèt sa ke Amel Lafleur li menm li fè. E lòt bagay li di paske Amel Lafleur te rate yon premye konvokasyon yo te fè l lè yo tap site non Amel Lafleur nan kad kadejak li te fè sou yon jèn ti demwazèl yo te konvoke Amel Lafleur, Amel Lafleur pat. prezante nan pakè Pòtoprens, li di bon si Amel Lafleur demen si Dye ve pa ta mete l disponib pou lajistis nan peyi Dayiti, kidonk Amel Lafleur ap pèdi tout dènye chans ke l te genyen, kidonk nan jou kap vini la yo si Amel Lafleur pa pwente l anba nan pakè Pòtoprens ebyen se kòd yo pral mete sou Amel Lafleur e Amel Lafleur li menm li ka pran nenpòt 1 an prizon. E nou konnen nan peyi Dayiti depi w gentan antre dèyè 4 miray menm si yo te di w antre pou 2 jou li difisil pou w sòti nan 2 jou li posib pou w fè nenpòt 2 a 3 zan. Antouka Amel Lafleur li menm sa l fè a se yon bagay ke pèsòn pa ka aksepte. Tout moun nan sosyete sivil la fouye bouch nan dosye a menm. Pastè Mackenson Dorilas Lòm Pinèz ke tout moun konn kritike anpil sou rezo sosyo a, li sòti nan silans li, li pale sou dosye Amel Lafleur la, kèlkeswa moun nan, nou oblije revòlte paske nèg sa yo, yo pran pòz yo se Bondye nan syèl la, y ap fè fvoksal, y ap fè yon bann lòbèy, y ap fè yon bann vye bagay sal Epi kou yon jenn ti gason fè yon koze avèk yon jenn demwazèl nan legliz la yo bal sanksyon yo metel dèyè epi pandan setan yo menm yap ansent pitit moun nan legliz la yap fè jenn ti medam yo jete pitit yap kouche madanm dyak yap kouche madanm predikatè yap kouche tout jenn ti medam ki nan legliz la ou menm jenn ti gason otomatikman ou fon pase bò kote yon ti medam yo baw sanksyon otomatikman yon fanm ansent pou ou yo baw sanksyon yo koupe sent sèn ou. Pandan se tan yo menm yap fè yon bann jenn ti medam anndan legliz la jete pitit pou yo. Antouka ke komisè gouvènman pòtoprens lan degajel kou mèt janjak mete konsonl nan tay li bay nèg sa yo repons lan bay nèg sa yo sa yo merite antouka mwen menm pap kenbe nou twòp map kite nou avèk Mackenson Dorilas li menm ki tap kase met nan men Amel Lafleur aprè zak malonnèt sa li te fin fè an dirèk sou pitit fi l. Kòm toujou la famille un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine. Mwen menm pou em ane 2022 a pat twò mal pou mwen. Gen anpil bagay m pat espere wè ke m wè an 2022. M asiste Ajantin kap chanpyon an 2022. M asiste pastè kap fè krèy nan legliz an 2022. E lontan, lontan nan legliz se bagay moun te pi pè. Peche fanm a gason. Jodi a yo, nèg yo pran l yo fè l sou chè. Nèg ap moutre timoun kòman pou fè kwazman anndan legliz wi sa ap pase anndan legliz nèg ap moutre timoun piti pou bay fi tap nan dèyè imajine w gon timoun kal lekòl mwen menm pa met ti fim yo nan lekòl kote ki gen fi sèlman ou gason sèlman oubyen yon jèn gason ta bay pitit mwen yon tap paske li wè sa ap fèt legliz ou imajine w dife k pran nan baykòn. Youn nan medam yo vini di m gon jèn gason legliz la k ta ba l yon tap. Wonk gazolin yo lage. Gade yon dife k pran nan yon pay kann. Kounye a pou wè se legliz k ap fè edikasyon, k ap montre. Se sèl bagay yo pa montre moun fè wi. E rete. Se sel bagay yo pa moutre timoun fè sa yo moutre timoun lave, pase, fè manje men lot yo yap aprann li pou kò yo. Kounye a m wè pastè li kap fè yon pastè legliz epi kap moutre jèn fi oubyen jèn gason kòman pou fè kwazman dan pouri toujou gen fòs sou bannann mi Bon lè map pale mwen di pou ledikasyon on fanm ta sipoze fè nenpòt bagay pou fè edikasyon pitit ou bon lè map pale konsa mwen di lè w fè on pitit papal pa okipe l pa lage l pou lal devni kidnapè vòlè asasen se yo k vin izo se yo k vin ti lapli se yo k vin babekyou se yo k vin tout se yo k vin chèf gang lè papa se paske yo pa gen on papa k leve yo k fè yo vin gang. Se manman k lage yo pi se papa lage l lage yo trè yo vin gang. M di madanm fè nenpòt dyòb pou okipe pitit ou a si l le fo. Yo bliye mo sa wi. Si l le fo si w ta vin menm kouche w mèt kouche. M te di sa. Ministè dè kilt rele m pou sa. Minis kilt la rele m li di m kòman m fè ap preche moun yo pwostitisyon nan legliz la. Direktè a di m, Monchè, bagay sa a pa fèt legliz. Jodi a, pou anndan legliz Bondye, pou yon nèg ap bo ak yon fi sou chè ki pa madanm ou, epi ou chita sou yon chèz epi ou fè l pase pye l. Kòman yo rele sa, Jedan? Moman kwa, kouman? Kwazman. Bon, gade mouvman m pa t konnen. Bon m pat konn sa yo non. Kounye a imajine w m gon ti pitit lakay la sa tèlman gen lespri m pa vle ti piti kite telefòn nan men l pou l pa wè bagay sa yo. Imajine w Mama ta wè bagay sa. Imajine w Colny wè bagay sa. Bon teya ta wèl teya ta pral met kòl ni chita poul fè kwazman ah teya ta wè bagay sa li ta pral di kòl ni vini wè ann fèsa ann fè sa papam te fè a on lè ki chaje ak timoun pou edikasyon sa ou vle bay timoun piti dèyèl la bon gade men sa map di a gade pou de ri. Sak ap ri a 5 an yo genyen wi. Mwen imajine yon 5 3 zan timoun nan ko li ka ri kòmsi bla sa map di a tèlman bon pou li lap ri. Imajine yon si mal moutrel sa kap fèt la. Dèyè kòm lakay mwen gon lwa, tout moun, tout fi lakay mwen dwe renmen lè w gen 30 an. Se sa kè m pa pè. Gade. Yo ri. Gade nou sa yo gade m yo ri. Nan tèt yo di m genlè pèdi yon fèy. E sa yo di wi. Nan tèt yo sa y ap repete la. Papa m genlè pèdi yon fèy. Mwen menm m pa pè sa k pase a. Lakay mwen gon lwa, gon prensip ki pase lakay mwen, ou gon laj pou renmen. Konprann mwen? M pa kwè yon pastè legliz gen dwa pou l ap di yon madan marye kòman pou l fè pa avèk mari l. Dèyè bagay sa labib di se lò mari yo ka nan bagay sa yo. Labib di pa manyen pa touche avan lemaryaj. Se apre lemaryaj tout e posib. Si m pa fè legliz ankò m ap fè legliz. M ap wè si lajistis pap trase yon egzanp. A m nève, sa deranje m. Si e mwen menm la lè isit la peyi a kraze. Lè isit la yo kite vin fèmen legliz mwen. M tap gade tout manda sou tout peyi gade isit la ta bon gwoup nèg vin la. Bon m pa gen ou konnen m pa gen bwa dèyè bannann mwen, m pa gen lajan e pòv m ye pitit malerèz. Ou ta gon gwoup nèg m pa t fè m pa fè gran klas. M pa gen m pa gen nèg ki ki ki te kon disip mwen ki nan jistis. M ta jwenn yo gentan vin fèmen m la. Men sa fè tris, sa fè tris. Ou imajine w timoun ki. ki sibi vyòl, ki sibi kadejak, kap asiste yon bagay konsa, sa ka twomatize l. Konprann mwen? Sa ka twomatize yon jèn fi ki sibi yon bagay konsa, sa kap fèt la. Men nap priye pou sa pa rive. Lontan se bagay moun te pi evite. Legliz depi w tande yon fi fè Manman m te legliz nan 7 men lal fè mandeyè yon pastè l pa wè l wi. Aktyèlman nèg yo tèlman fè bagay la lib ou ka gen yon fidèl la ki nan lasen ki nan tout aktivite legliz la se gade w gade wè vant li ap moute la lap gade w menm jan w ap gade l nan je wi. Epi men gwosè ti pil vant li pi bonjou pas. Ou pa ka di lway non. Imajine w ki pa marye, ou pa konnen l gen relasyon, epi w wè vant li ap gra. Epi l pa menm pè w menm epi l parèt nan maten l di w bonjou pas. A e pas lòt legliz wi. Pastè lòt legliz tankou batis, advantis, temwen de Jewova, pase m renmen legliz pa m nan e la isi nan prizon m yo nan mòg. Kiyès? Ah ah, m pa t ap mouri sou ou? An, timoun ou lajenès, m pa konnen ou marye, m pa konnen ou te fiyanse, ou pa t rete moun, ou parèt gwo dimanch matan ak vant ou anfle la a, vin di m bonjou pas. M pa t ap souse tèt ou tankou Drakila. Anmè, anmè, m bay piyay vre? Fè yo lòt kote. Yal mache lòt kote sa kem ba nou garanti yal mache nan lòt asanble yo pa vin mache isi a pase depi mache isi a ou mache nan legliz tonton makout ou pa tann lè pou renmen fay men timoun timoun pa nan renmen e bay renmen bay granmoun moun ki pare e moun ki prè pou renmen ou poko pare ou poko travay lekòl ou ye tann lè ou e 2023 a genlè pap dous non. Nan komansman ane a nou wè twòp bagay. Nou tande twòp koze wi. Ah! Pou wè enstitisyon moral yo kap fè dezòd. Moral yo kap fè dezòd. Nou gen moun nou pat janm wè. Paske ane a te twal avè yo men jodi a nou wè gen moun nou wè la. Kòm m pa t fè anyen, m pa fè yo anyen k mal, e yo wè m rete m pa wè yo. E moun nan fè, Humm, konsa legliz si a gen move moun? Pou papa m, pou m pa t ba nou nimewo pye m lè n bò aje a? Nou tounen la a, nou vin ak de men n de pye, n ap gade m nan je, m ap gade nou nan je, dyaspora yo. Yo pa pot anyen non. M gen fidèl ke m gen ennan m pa wè wi, jodi a m resi wè yo, jodi a premye madi nan mwa a. Nou konnen a midi sèvis sa ap fini. Sèvis jodi a ap fini a midi. Men anvan l fini, premye a premye se dimanch lan m tèlman adore an espri e an verite. Ou konnen se premye dimanch nan ane a, m te rive vè letwòn e jodi a m anvi mennen pèp jèn sa a e anwo. Konbyen moun ki pral avè m? A midi m ap fini, ann fè yon ti moute avè m non. Moun ki te, konbyen moun ki te beni dimanch lan, ki te la, ki santi l sanktifye, ki santi. Depi nan samdi swa wi, nou lasèn wi. Depi nan la sèn samdi swa n kòmanse santi bagay la wi dimanch maten nou rete konekte nou te santi onksyon an nan nan samdi swa bagay nèg yo pa vle m fè a m pral fè l la e m gen 21 jedi spesyal. Jedi premye jedi gerizon tout moun konn sa premye gerizon nan ane a fòm fèl premye gerizon nan ane a fòm fèl pase gen moun se sèl janvye lap wè isi sa m gen garanti sou li gen gwo gen revelasyon fèt nan fen dane gen moun fè rezon pri premye janvye jiska jodi a la ki santi mwa sa se mwa l konprann mwen delivrans kap fèt la fòl fèt. Miracle ap opere a fòl opere. Nou prale eske nap moute. Si nap moute an moute non. Leve men w di beni swa letènèl. Kri alelouya glwa. Jodi nou la dapre janm wè bagay yo ye anndan legliz 2023 genlè pap dous non. Pastè yo pa sou jwèt. Bon jem mwen m pa pastè. M se profèt Dorilas Markinson bon jem mwen m pa nan nan ligne pastè yo. Men sa m rekonèt. Chak ane pou mwen son ane de konba. Ay fòm reyisi, fòm alèz, fòm byen. De fòs yo rankontre. Jezi pi fò li genyen. M salye fidèl mwen yo ki la avm Natacha Moïse. M salye fidèl nou Oxiana.